Jij la transfere tou 2 enkilpe yo pou y al fèmen nan prizon sivil la. Lajistis akize Agulor ak Adi kòm 2 moun ki nan asosyasyon malfektè nan zak asasinay, nan zak anlèvman, nan boule tribinal jiridiksyon an. Dosye Agulor ak Adi a te pase nan kabinè denstriksyon deja epi yo te gen manda dare dèyè yo. Yo lanse deyo depi kèlke tan. Sepandan, pou yon rezon ou yon lòt, yo potko janm arete yo, menm jan enfòmasyon yo fè konnen Junior Batelmy alyas Aboulò t ap travay nan palman ayisyen an kòm ajan sekirite epi tou li te toujou nan staf sekirite ansyen senatè Youri Latortue. Kanta pou 2 lòt moun ki te jwenn arestasyon yo ansanm ak Aboulò a, pou lenstan jij la pral tande yo nan yon ti tan ki pa twò long epi yo pral chita panse sou dosye yo a, wè kisa ki santans ki pare pou yo. Sepandan, zanmi oditè, fanatik, n ap swiv, pwen pa pwen, dosye sa a, ki jan l ap fini, e kisa Abolò ap jwenn kòm santans, epi 3 lòt moun yo te rearete ansanm avèk li yo. Nou pral depoze valiz nou nan Vilaj de Dye kòm nou deja konnen, se gwo divizyon, gwo briganday, pawòl anpil ki pete, depi lè lapolis fin deside mennen operasyon pou demantle gang Ekip 5 segond lan, Izo kriye tankou timoun. Kite m di nou, Soso deja tonbe anba bal, e imaj k ap sikile entènèt la pwouve ke yon lòt fwa ankò, se Soso ki ta mouri, kote ekip la ap fè dilijans pou ta leve l anvan lapolis oubyen lòt moun ta rive. Kite m kite nou ak Theriel Thelus k ap pote plis eksplikasyon konsènan plizyè manm gang ki gentan tonbe ak anpil lòt moun ki nan dosye sa a tou kote lapolis pa deside bay vag y ap frape di Vle pa vle, fòk yo kraze ekip 5 segond lan. Rete konekte ansanm avè n ou sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Mèsi pou pasyans ak sipò yo. N ap kontinye travay pou fè w tande enfòmasyon an jan l ye a. Apse a pral pete. Izo kriye tankou yon ti bebe. Misye kriye deran dlo deran larim. E nan video m tap montre n li Mena avan yè a ki tap pale ou wè 2 fi ki tap pale bay youn ladan yo se mennaj oubyen madanm misye Soso Gade valè bag nan dwèt misye mesye poukisa nèg la kwè nan bag e misye yon brezilyen li renmen brezil ou wè misye a mayo brezil e m pral chire vye mayo m nan bon m paka fè sa pase boul mikwòb sa ajanten li ye Hennerlin Hennerlin jan ou pa vle tande boul mikwòb ajanten li ye wi o o misye ajanten li ye boul mikwòb Misye brezilyen li ye wi aah e m ta chire vye mayo m nan wi misye se soso misye ansanm avèk tèt pa dwat alò tèt pa dwat se lòt sa t konn mete pil bagay vye bag vye pil epeng nan tout sousi l tout figi l la tèt pa dwat misye pa tonbe. Sof ke misye ta blese par bal men ki pat two grav. Paske ki sak rive? Sa rive ke eeh neg yo pa tonbe pandan yo ap pete kout bal ak la polis. Neg yo se pran yo al monte sou resif san yo pa konnen. Pi lè lapolis parèt nan nan bren an, nan yon espas, epi l al sote sou nèg yo, epi sa w tande a, kout bal pete, nèg tonbe, nèg kouri. E pami nèg ki tonbe, ki kouri yo, Soso te la. Donk si boul mikwòb ap fè divèsyon, li di Soso pa mouri, ke l prezante li. Dayè misye abitye pale, li di sou TikTok. Misye ap gentan pale sou tiktok ke l la. Si misye pa la, kòm nou menm, dayè gon imaj yon kadav nou gen la, petèt moun ki konn misye byen, yo a verifye pou wè eske misye ka atè a, ke nèg yo ap rele pou li. Paske l gen dwa gen divèsyon tou wi, men yo a gade pou wè, men nou wè l vrèman, li sanble a misye. Kadav la ap gade la, li sanble a misye, men mwen m pa ka di a 100 pousan se li paske. Ou konprann m pa anba pye nèg la. Si w wè boul mikro ap di Soso pa tonbe Eben petèt lavi n pale Eben lè yo konn resisite tou Men pou moman n ap pale la a misye pa la Sa ka rive ke l ap pran swen Men misye pa sou de pye l E selon enfòmasyon ke kèk polisye ki frape misye rapòte misye pa la. E selon nèg ki konekta nèg yo ka tè a misye pa la. Ou tande sa m di la? Selon nèg ki konekta nèg yo atè a misye pa la. E selon polisye t frape nèg yo misye pa la. Pase misye idantifyab. Ki donk gen gen bon m pa di la san pou san men a 95 pou san misye pa la. Donk, pa mete absan a san pousan men mete a katrevenkenz pousan mete absan pou misye. A katrevenkenz pousan mete absan pou li. Eeh mete absan pou li a katrevenkenz pousan. Sere lòt sen pousan an. El gen dwa blese grav men li pa mòtèlman. Sere lòt sen men a katrevenkenz pousan mete absan pou Soso, misye pa la. A katrevenkenz pousan. Ann kite rès sen pousan an pou nèg yo. Ou konprann? Mete mete absan epi mete slash katrevenkenz pousan. Ou konnen? Ou konnen n pap fè. Nou menm nou pa. Wap fè men pa bòz nap chèchè. Yon ti video ki pataje sa misye di a l kòrèk misye bay yon pakèt enfòmasyon ki vrè e lapolis konnen yo dayè m te fè yon emisyon deja m te pataje pifò sa misye ap di la deja ak lapolis sa vle di ke nou plis e mesaj sa yo n bezwen pou moman an nou bezwen mesaj pou nou ankouraje fòs lòd yo pou lenstan. Nou pa bezwen mesaj kap destabilize la polis ok donk gen de detay ke w gen dwa pa genyen si w pa genyen l pa fè divèsyon zanmi t renmen pale a misye wi il est policier e li an aktivite ok sof ke m pa janm di n nan ki inite l ye men il est policier ann kite sa la. Misye pa la. Fedel. Misye se bon solda ti lapli. Misye ton ba on zam nan men l. Se pa ti zam wòwòt. M bliye m pat mete l sou ekran zam nan pou nou men m te lage l sou paj mwen. Se on M M bagay yo. M pa konn ki M men se on gwo M. Se on gwo M li ye. On gwo M. Misye te la l pa la. Absan. Met absan pou misye li menm. Nonm sa a enfòmasyon n genyen se ta sanble se on depòte. Selon sa kèk polisye rapòte. Se on depòte misye ye. Misye rele Woodley, Woodley Charles. Misye se yon depòte. Misye tonbe a yon bereta nan men l klere tankou sourit. Fò w di se soud tèlman bereta a klere. An. Ee. Non e pa ti mawoka non te di sa, yon lòt patnè. Misye toujou yon patnè. M pa konn, m pa sonje non l. Ok sa misye di a kòrèk wi ti maroka misye konn anba men pafwa misye bonm ti bagy la fin ok tou ok paske lè wap bay enfòmasyon fò aranjew pou trete yo paske enfòmasyon an se youn fò n pa jwe ak sa gen enfòmasyon an se youn men le trètman le trètman de lenfòmasyon son lòt deba li ye ou gen dwa gen yon enfòmasyon enfòmasyon w kòrèk, men puiske w pa gen kapasite pou w byen trete l, epi l pase mal, li pase lèd. Men lè w pran tan w pou w trete enfòmasyon an, lè sa a w ap pase lwil, w ap pase swa. Ou konprann sa m di w? Le traitement de l'information se yon bagay enpòtan li ye an matyè jounalistik. Ok, ann vanse. Misye pa la. Depòte, misye pa la. Misye yo enfomasyon bay misye konn zam anpil misye misye konn manyen zam li konn ranje zam tou eben misye pa la misye pa la humm misye pa la ok se ankò misye nèg yo kwè nan pil bag papa gade valè bag nan dwèt misye. Men misye pa la pil chèn pil bag sak fè nèg yo gen fòm pale avèk yon bòkò wi sou baay sa an m wè tout nèg sa yo yo kwè nan pil mouchwa nan pil bag genlè chak bag yo son dyab diferan e m pa konnen genlè genlè chak bag yo son yon dyab diferant nan dwèt li gade valè bag misye chaje bag nan dwèt li enben misye te la l pa la met absan pou li ok sa di pouw ri pran kenn chèf gang kap fè divèsyon. Zafè Abdou, misye Abdou e pa yon nèg kap tonbe, non e pa vre woo Yp, sa se jeu psychologique. Mwen menm travay pam nan se ankouraje fòs lòd yo pou kontinye atake e map di Elbe sa, map di fòs lòd yo sa, lapolis, larme, tout fòs legal kap travay. Si nou kite pwojè vilaj la, nou pa ateri ak li, nou tout mèt mare pakèt nou bay peyi a blanch. M klè sou sa. Paske mouvman sa a, se pa pou, se pa pouvwa politik la vre deside pou atake vilaj. Se pèp la k mande l. Se pa pouvwa politik ki te mande moun Kanapevè fè sa yo te fè a. Se pèp la k mande l. Pèp la pran dispozisyon pou l frape. E n salye lapolis nan Plato Santral. Bon bagay. Polis plato santral nan mirbalè beladè kap frape men gen 2 jèn ke lapolis arete nan beladè yo nan komisarya a men nap ankete sou yo gen youn fanmi li kontaktem mwen deja pale avèk responsab yo yo patka misye patka byen idantifyel men ta sanble misye pa yon nèg ki nan ki nan ki nan move zafè donk se yon jenn gason misye genlè tap viv an repiblik dominikèn epi yo depòtel move moman wi yo depòte misye menl pa gen pyès nan menl enben finalman lapolis mete misye anba kòd men ta sanble misye se pata wè se pata bandi nou swete ke fanmi misye kapab kontakte. Mezanmi te ekrim nan wa ekrim aprè, banm yon nimewo poum kapab bay responsab yo pou yo kapab fè swivi pou yo konnen kisa bagay lan ye ok ekoute eben ann rete la misye te la l pa la ankò e m pral ba nou enfòmasyon talè tou sou mirbalè paske evite zen se enfòmasyon pou n bay ok men towo a papa heeyy men towo t fè izo malad la e sa t fè l rele tèt li ti izo. Aah la sosyete. Lè w parèt nan Matisan 2 B, si w pa konn Towo sa w pa konn moun. E w pa konn moun. Misye, m di w e sa k fè l rele tèt li Ti Izo. Gen nèg ki rele misye Pikan. Men l rele tèt li Ti Izo paske se misye ki res, m di w misye responsab tout bagay Izo. Tèlman Izo fè l konfyans. Enben misye te la l pa la e se misye mwen di nou misye pat nan batay misye pat tonbe nan goumen misye se yon nèg ki genlè al kontwole zòn nan pou l wè kòman sa ye depi w ap fè mal w ap mouri kanmenm paske nèg yo gen kamera nèg yo gen kamera yo te ka wè zòn nan e si l bagay. Ou konprann yo gen dro yo gen kamera men ta sanble lè madichon nan kòw misye genlè pa yo genlè pa fon tchèk nan kamera yo e misye al fon pote boure anplis misye ak inifòm lapolis sou li misye manke bon sou polisye yo hein misye te gen inifòm wi sou li hein selon son polisye di misye gen inifòm sou li lè yo kwaze ak misye nan bren an misye idantifyel kòm on polisye. e misye bay langaj lapolis misye menm rele 2 nèg yo tande wi misye rele 2 polisye nan non yo wi oh 2 polisye t nan goumen misye rele nèg yo nan non wi kareman wi li alò l site non men l pa konn si se yo non men l site non nèg yo epi se se yon polisye misye bon misye entèlijan misye di jan l wè inifòm nan sou misye a l pa kwè misye se yon bon polisye e dotranplis. Nèg yo nèg yo yo nan operasyon donk gon konsiy ki pase gon jan ke yo yo pale ak polisye yo gon gon gon gon kominikasyon gen antre yo yo wè langaj misye ap bay la misye ap tante imite lapolis men se pa bon lo. Aah lè nèg yo pati la katouch fè mikalaw erezman gen yon nèg ki sou men li epi ki aranjel li bay misye yon bagay bò kou misye kouri wi misye pa tonbe menm kote a misye kouri men li tèlman se gwo kalib misye bat li pase nwit lan nan demen maten misye rann dènye souf li. Non misye ke n te dekouvri sou rezo sosyal yo se Johnson André alyas Izo, mas mikwòb, boul mikwòb, asasen, kidnapè, sansal de wo de wo nivo. Misye pran pòz ke li se Towo Gwonde, tou pwisan, pi gwo chèf gang ki gen nan peyi an. Nan tout listwa peyi Dayiti, misye fè tèt li pase kòm pi gwo chèf gang. Aprè tout kidnaping, tout moun li fin tiye, epi l met nan tèt li ke li ka vin pase moun nan betiz, e, de fèt, li jwenn yon pakèt moun san sèvèl vre k ap aplodi l. Dayè, si pa t gen nou menm sa, gras ak rezo sosyal yo, Nou pa ta pral dechennen la pou YouTube te fèmen chenn misye e ayisyen tèlman kwè nan bandi yo tèlman fè bandi a kòmsi zanmi yo moun yo di oh izo pral touye tout moun paske n fè bloke kont li ou wè kòman ayisyen vin sadik kòmsi moun yo tèlman vin alèz avèk chèf gang nou menm nan dyaspora a enfliyansè m sonje premye nèg ki revòlte kont bagay sa yo te Fernando Estime. Apre sa nou lage, nou frape misye jiskaske misye pèdi chèn YouTube li. Yo bloke misye tou sou TikTok, son lòt lal kreye. Premye kont misye te gen sou TikTok la te gen plis pase 130 mil moun kap swiv li. Sou TikTok wi. Yo bloke kont misye sou TikTok tou, lal kreye yon lòt. E lè yo bloke chèn misye a li tèlman panike, rapidman lal chanje nonl sou tiktok. Malgre tou sa l pèdi kont tiktok la. Gon pakèt ayisyen ki di oh mezanmi yo oh ayisyen menm jourem wi oh oh sou Facebook. Ayisyen jourem yo di ke oh nou bagay ayisyen joure Morvan nou tout ki ap pale yo joure Yo di oh izo pral touye yo pral kidnape yo son pakèt moun m pa konprann non olye moun sa yo ta ranfòse e mouvman bwa kale a wi pou rive sou nèg la wi epi yo tout pè paske nou fè bloke kont on avadra bon Fernando Estime poko gen plak youtube non youtube gen plak youtube TT wi poko gen plak youtube non izo gen plak youtube kounya gon ayisyen di yo se egri m egri kont kiyès. Se paske m wè son desepsyon kòm ayisyen. E paske m wè son avilisman li ye wi. Kounya pou misye ka pase n nan betiz, li genlè bliye ke e tout krim li fè yo, kounya m tande se atis li ye, atis mafya pèp la, atis mafya mond la. Menm jan avèk Èd Laza. Si pat gen TT la, jiska prezan Ed Lazarre ap mache nan tout radyo, nan tout lari ap flannen sou moun kòm atis, animatè pèp la. Il a fallu un TT pour detente ce malfrat denomme Ed Lazarre. E fransè kap pale. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di ke si pat gon TT la, jiskaprezan Ed Laza, kidnapè, patante, tap kontinye vin nan tout radyo, nan tout emisyon, animasyon, ou konprann, vin bay animatè akolad, jounalis. E non gwo bagay m ret, m wete anpil moun Ayiti la, yo pa janm konprann non. Lè m wè yon nèg ap takle m mesye, mwen kè m fè m mal wi. Map wete danje bò kote yo pa m rann kont si e sa non. Ebyen koute Izo misye pran kou. Pa okipe dayè fò nou fè kominikasyon ou pa jwe ak kominikasyon. Se lekòl wale w aprann sa. Jodi a gen anpil deriv kap fèt. Men, kominike c'est un art. Ou pa kòmsi annik parèt ou pote boure. Donk, gen de ti bagay ke nèg yo ap fè. Bon, si bandi a gen strateji, kòmsi pou kreye divèsyon, pou detounen atansyon moun. E mwen menm? A, fòn gen strateji tou. Eske m ka devwale yon bagay la? M pral devwale yon bagay paske gen yon konfrè t voye vant li maten an. Morvan, misye fè yon erè, men e pa erè l fè a se mwen m te pale l. Morvan pa t gen ankenn chinwa t mouri vre. Misye te vle jisteman montre ke lapolis frape nèg yo. e nèg ki tonbe yo l gon nèg ladan l men manti ou wè m di sa e malerezman m tande yon konfrè t voye vant li e kounya bagay la tèlman pa klè paske pa gen ankenn nèg ki tonbe m pral montre nou la ke lapolis ale ak kadav yo tout nèg ki tonbe rete kote yo tonbe a sa di pa gen ankenn bagay pran kadav pran telefòn al verifye pat gen bagay konsa vre. Ok se ton strateji. Donk mesye pafwa nou fè bagay yo yo wè anba nou tou wi mesye fò nou pa fè sa kounye a lè dcpj ap tande w papa lap wè ap di a gad kòman nèg yo voye monte mesye bagay yo anpil ann kite sa la ok kounye a izo ap fon strateji de kominikasyon li gen ekip li kap travay avèl tou. Misye pran pòz ke l pa frape. Manti. Misye kriye tankou yon ti bebe avanyè. Paske l pèdi yon bra dwat li. E se de misye m t ap pale, m pral montre n imaj li sou ekran. Misye rele Ti Izo. Moun ki t ap defòme sa m di yo tè, m t ap pale de Ti Izo. Ti Izo se yon lòt chèf gang, ke m pa gen vrè non misye. Misye tèlman responsab tout bagay Izo. Misye rele tèt li ti izo. Kriminèl de haut niveau. Misye tonbe fasilman. Son peyi difisil. E koute. Toro sa ki sou ekran se izo. Nou konnen l. Sa se dènye mizik ke l te soti li soti tèt li. Toro sa se manno. Si w pat konn manno se misye. Se misye ki Manno, se misye t pi gwo chèf nan vilaj la. Izo pa yon dan devan. Men devan misye mi Izo pa anyen. Towo ap gade sou ekran misye rele Manno. Eklatman sosyal la pa twò. Se misye t pi gro chef nan vilaj de Dye. E se misye ki chef kidnapping nan vilaj de Dye. Kelke swa moun yo kidnape, fok yo, fok misye. gen kontrol sa. E jan wap gade misye la misye pi kriminel tou. Jan wap gadel bay men men lè misye ap pale avèw tankou son pastè legliz kap pale. Wa kriminel paw. Paske m te pale n de misye deja. Son ansyen bandi depi sou adly. Dayè misye te maron kite vilaj deja l tal site solèy. Se anel ki fè misye retounen. Manno. E gen moun yo kidnape ke w wè y ap vide bagay sou yo, brile, sa te fè ni misye ni Izo. Si nèg sa yo pa ta tonbe nan echanj de tir, si lapolis ta pran, donk lapolis gade vizaj misye byen pou si nou kwaze avè l pou nou konn se li. Misye rele Manno. Sa di ni Manno ni Izo, si lapolis ta pran nèg sa yo, Se pa nèg kòmsi annik pran annik tire depi n gen depi n ka met men sou yo mesye se nèg pou nou mare 2 pye yo 2 men yo oubyen pa menm bezwen mare 2 men 2 pye rele pèp la di pèp la reyini sou bisantenè la mete nèg sa yo jan Bondye te fè yo a epi pèp la ap ba yo afeksyon tande byen sa m di w la wè gade misye byen sou ekran pou si w kwaze avè l ou konn se li misye rele Manno chèf vilaj de Dye. Donk si nou pran nèg sa misye avèk ma izo pa annik pranl poun tiyel sin kwaze a misye pran misye mete nèg sa yo jan manman yo te jan bondye te lage yo sou latè m pa kwè bondye t fè nèg sa yo non jan previlon te lage yo sou latè pran yo mete yo konsa epi rele pèp la di pèp la vin bay nèg sa yo ti afeksyon. Manno avèk izo. Paske lè yo kidnape moun tande yo ap di w y ap lage gonm sou moun boule moun misye se chèf la li ye misye Manno. Depi l vin mande ko èske kòb la bay deja yo di w poko bay kòb epi li kòmanse lage gonm sou w gonm plastik Manno w ap gade la sou ekran an. Kriminèl de o ran k atè a la e pa blag m ap ba nou la Manno. Sa di ni misye ni izo Vin, mete nèg sa yo nan pòch nou la popo, gade imaj sa mete yo nan pòch nou. Sa se pisin kote boul mikwòb la lakay li lap benyen nan pisin. Sa se pisin misye anndan lakay li li la, nan vilaj de Dye. Mete absan pou misye. Anh mete absan pou misye. Vrè non misye se Fenel Dimanche. Misye se nèg sa tonbe avèk gwo zam ou wèm te mete sou paj mwen an. He misye Men neg yo ap di yo e manti e ou m tande yon ti solda ap di si wap tande neg sa yo nou pa bon bagay yap ba nou manti pa gen moun manti proyibe yo gen neg gen non selman gen neg ki tonbe gen neg ki blese kal tonbe apre gen neg ki aktyelman lap soufri avek bal ebyen pami neg ki tonbe yo mete nen sa se solda ti lapli misye tonbe egzakteman preske bò sent bènadet la.